E nap salye la près pale, ekrit, ak televise, nap salye medya an liy yo. E jodi a nan non fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout e pou on fwa pou tout nou chwazi pran desten peyi sa an men. Pran desten peyi sa an men vle di ki sa? Se libere peyi a kont 5 pousan moun ki gen 85 pousan richès popilasyon an nan men. Libere, pran desten peyi sa an men vle di se libere peyi sa anba men siwo libanè ki kenbe ekonomi peyi a, ki kenbe tout richès peyi a lan men yo. Pran desten peyi sa an men vle di ke n ap goumen kont klas politik tradisyonèl konwonpi e ke pandan plis pase 30 a 40 an ki mennen peyi a lan eta li ye jodi a. Jodi a son wont pou nap gade eta kominote entènasyonal la ap prezante Ayiti bay tout moun. Se poutèt sa nou menm nan Fòs Revolisyonè, Je 9 an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Jodi a nou pran lari pou n di premyèman, fòk premye minis Ariel Henry kite pouvwa le plus vite que possible. Jodi a nou pran desten peyi sa. Anmen pou nou di Direktè Jeneral Polis la ki mete tèt li avèk seri de wo grade nan Polis la ki resevwa lajan nan men klas boujwa santi kowonpi an pou yo fè masak nan katye popilè yo, spesyalman nan katye ki gen fòs revolisyonè, jenèf anfanmiye, alye manyen 1, manyen 2. Se poutèt sa nou remake nan dènye tan sa yo, menm jan yo te konn fè traktasyon pou yo te di ke se prezidan Jovenel Moïse ki te kreye fòs revolisyonè Je Nèf an Fanmi en Alye Man Youn Man Tout, menm jan yo te konn ap fè traktasyon pou yo te di ke se prezidan Jovenel Moïse ki ba nou zam pou n fè masak, pou n fè si, pou n fè sa, se menm jan jodi a, y ap fè yon ekip traktasyon, y ap fè yon ekip manti, kote ke yo vle fè kwè ke. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ta pran yon polisye e ke nou ta kidnape l e ke nou ta tiye polisye sa. Mwen menm Jimmy Cherizier, Barbecue, mwen mete kikont moun li ye a an defi, depi ke Lapolis Nasyonal Dayiti kapab pwouve de fason syantifik e ke se baz krache dife ki te pran polisye a, Yo kidnape l, yo tiye l, mwen menm m pap janm pale nan non Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi Alye ankò e mwen pwomèt popilasyon an m ap kite Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi Alye. Mwen repete fòk yo ka pwouve nou sa de fason syantifik. Paske se konsa yo te itilize menm près la. Paske jodi a nou menm ki la antanke jounalis, laprès pa ka sèvi antanke tribinal. Pa ka depi yo di yon pawòl nan jounal e ke sa yo di a se yon verite absoli, lapolis pa chache mennen ankèt e ke lapolis tou kwè l e ke kounye a y ap fè machinasyon politik, y ap chache trake seri de nèg ki reprezante de lidè nan zòn kote ke y ap fonksyone a. Sa vle di ki sa? Se nèg sa yo k peye lekòl pou timoun nan zòn yo. Se nèg sa yo k peye lopital. Se nou k bay manje. Se nou lè moun yo ap soufri e ke nou bò kot moun yo nou konnen e ke ki sa moun yo gen bezwen. Mwen repete l ankò, laprès pa radyo, televizyon pa tribinal. E pou lapolis pwouve de fason syantifik e ke polisye sa se baz kache dife ki te pran l. E nap tou di Leon Charles ke nou konprann jwèt li fè aprè midi a kote map pale a la. Kote map pale a gen 2 cha blende ki sou Bèlè. Cha blende sa yo menm jan yo te fè masak Delma 6, yo pral prepare pou yo vin fè masak anba Bèlè. Kote ke gen 2 cha blende e ke ki melanje avèk bandi sou Bèlè, ki melanje avèk bandi nan ri Timas e ke yo pral pran pretèks ke se lapolis ki ap atake baz krache dife e ke kounye a pou bandi Bèlè ka tou anvayi zòn sa yo vin fè masak sou popilasyon an. Nou di se byen konte mal kalkile. Byen konte mal kalkile. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ap goumen jiska dènye gout san l. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, Ap goumen lè nou pa kapab ankò. Men toutotan Gran Achitèk la ba nou fòs, e nou konnen l ap ba nou fòs, paske viktwa se pou moun k ap goumen li ye. Viktwa se pou moun ki ap goumen pou pèp li ye. Se poutèt sa, nou ap mande Léon Charles, Chabline Desaulles met la, e ke nou konprann, nou konprann trè byen, e ke sa li menm li bezwen fè a, ki se pran bandi Bèlè mete nan cha pou vin asasinen l. E nap pwofite voye mesaj sa ale. Fòs revolisyonè Jenè fò fanmi alye manyen youn manyen tout poko janm di yon bagay ke nou paka fè. Jodi a nou di ke nou pap antre toutotan Premye Minis Ariel Henry pa kite pouvwa. Jodi a nou di pap gen okenn akò politik kap fèt toutotan nou pa jwenn rezilta ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Toutotan nou pa mare. otè entèlektyèl, moun ki te bay lajan pou asasine prezidan Jovenel Moïse yo, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye, nou poko ap antre. E n ap pwofite, menm jan n te di popilasyon an pou nou fini, menm jan n te di popilasyon an, pa bwè kleren, pa dòmi di, moman an rive. Pa bwè kleren, pa dòmi di. Menm jan nou te di. E toutotan nou menm nou egziste e ke n ap goumen pou nou jwenn rezilta sou ankèt Prezidan Jovenel Moïse la e ke nou pa ap antre toutotan nou pa jwenn rezilta ankèt Prezidan Jovenel Moïse la. Mesye ki anndan penitansye nasyonal yo, mesaj sa a se pou nou. M ap voye yon mesaj klè e presi e m ta renmen e ke mesye ki nan penitansye yo pran san nou pou n tande sa m voye di nou an. Menm jan m di pèp la pa dòmi di, pa bwè kleren. Menm jan m ap di mesye penitansye yo, lase bòt nou, lase tenis nou, fòs revolisyonè, jenèf an fanmi alye pral vin di n bonjou. M pa bezwen konn kiyès ki te anfas nou. Nou pa gen enmi jodi a, se batay pou n libere peyi n ap fè. Kit ou te anfas nou, kit ou pa t anfas nou, kit ou fè pati de gwoup nèg k ap goumen kont fòs revolisyonè, jenèf an fanmi alye, depi w anndan penitansye nasyonal, depi w anndan prizon sivil Kwadèboukè, E konsètasyon yo ap fèt, n ap dyaloge nan moman la e ke trè byento. Silvouplè, menm jan n di popilasyon an, pa bwè kleren, pa dòmi di, mesye kanndan penitansye yo, lase bòt nou, lase tenis nou, jou a rive e ke n ap vin libere peyi sa. Mèsi anpil. Bon, oke, e grenn kesyon m gen pou ou, e nou konnen lè prezidan repiblik la te nome Ariel Henry pou l vin premye minis, e gen e nan sosyete sivil la, e gen yon ekip moun ki ta e ki ta fè kwè se G9 ki te chwazi Ariel Henry. Sak fè jodi an la e nou menm nan G9 Fanfan Mia Kalie nou mande Ariel Henry poul ta remèt demisyon l. E la vérité est têtu. Pèsonn moun pa ka kache la vérité. La vérité est comme la lumière. Tout comme on ne peut pas cacher la lumière on ne peut pas cacher la vérité. Jodi a fòk sa yo te rive pou le monde entier te wè vérité a. E premye minis defakto, premye minis bandi, gang, Ariel Henry, Opozisyon santi opozisyon kowonpi an, se yo ki te nomen Ariel Henry, dayè li te di la bouch li sou Scoop FM, se te palmantè ki nan opozisyon e ke ki te pwopoze l bay prezidan Jovenel Moïse. Nou menm nan fòs revolisyonè, jenè fanfanmi e alye, nou pa t gen okenn. Pawol avek Ariel Henry. Nou pa konn Ariel Henry. Yo tap chache detwi nou. Yo di Ariel Henry se fanmi m e fanmi Babekyou. Jodi a nou wè l. Ariel Henry foure men l nan kès leta. Pandan moun nan Sid, pandan moun nan Nip, pandan moun nan Grandans ap soufri aprè yon tranbleman de tè ki vin pase, premye minis defakto Ariel Henry foure men l nan kès leta, li pran plis pase 50 milyon de goud li bay sektè demagojik. Sektè gang ke ki rele tèt yo opozisyon an, li ba yo plis pase 50 mil goud. Jodi a se sèl an Ayiti, on nèg fè zewo pou san nan eleksyon, ou pran pil lajan sa wap bay Andre Michel e ke pou l kontinye voye achte kay bay madanm li a pitit li. Jodi a nou rive nan moman e ke pou nou le mond antye wè la verite. Nou pat janm gen anyen pou nou wè avèk Ariel Henry, nou pat janm gen okenn akò avèk Ariel Henry, se pa nou ki te pwopoze Ariel Henry. Joel Sodou lan nèg yo paka kache la verite jodi a tout moun kòmanse ap wè la verite a nou menm nou te fè silans nou tap swiv Ariel Henry an pansan ke Ariel Henry tap vin la tap konnen kel son premye minis defakto e kel pa gen okenn lejitimite nou panse ke Ariel Henry ta pral goumen 1 pou li bay rezilta ankèt sou lanmò prezidan Jovenel Moïse nou wè epa sak fèt olye ke li bay rezilta sou ankèt prezidan Jovenel Moïse li ap mete lajan nan men moun ki te asasine prezidan yo. ki te asasinen karaktè prezidan yo, li ap met lajan nan men yo pou moun sa yo kontinye vin pi pwisan. Se poutèt sa jodi a nou pran lari a, nou mande pou Ariel Henry ale. E, m te bliye voye mesaj sa ankò bay direktè jeneral polis la. M ap pale a vò Léon Charles. Sonje ke lè w ap voye All Black vin asasinen nou, sonje ke lè w bay nèg Bèlè blende pou vin atake nou, sonje nou pa gen tèminal Varreux. Sonje nou pa genyen santral eletrik. Sonje nou pa gen APN. Sonje Nou pa gin depo chode kosa. Sonje gon ekip biznis e ke se fos revolisyonè jenèf an fanmi a li e pa pou nou li ye. Nou menm nou se esklav lè chan nou ye. Nou konnen di tan de la koloni te gen 3 kategori de esklav. Te gen esklav a talan, te gen esklav domestik, te gen esklav lè chan. Nan tout esklav sa yo moun ki te swaf libète a e te esklav lè chan. Nou menm sou zam nou Ariel Henry. Sou zam nou ee Leon Charles. Nou jire. Nou jire nap libere peyi sa sou zam nou. O peril de notre vi, paske map pale nan non fòs revolisyonè, je nèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, o peril de notre vi nap libere peyi sa. Sonje mwen di w sa, lè w ap voye vin fè masak anba nan ri Sen Maten, menm jan w te voye fè masak anndan Dèlma 6 la, nou pran l yon fwa nou pap pran l de fwa. Gran timoun pa soufri de fwa. Ou te fè l anndan Dèlma 6, ou pap ka fè l ankò, wa sonje m di w konsa, panse a tèminal Varreux a. Panse a tè a tèminal eletrik edh la, sonje a chode kosa, sonje avèk ladwann, sonje avèk APN, sonje a palman. Nou se fòs revolisyonè jenèf an fanmi alye, nou poko janm di sa n pa ka fè. Mèsi anpil.